Efektivman, jan Guerrier Dieuseul di l lan, genyen yon tribinal o Jamayik ki otorize yè, jedi a, nan kad yon seyans spesyal, ekstradisyon vè Miami ansyen senatè John Joël Joseph ki se yon sispèk kle nan asasina ansyen prezidan ayisyen an Jovenel Moïse. Ex senatè la nap raple li te arete an Jamayik nan kòmansman ane a aprè li te vin kache nan peyi sa aprè l te fin fè plizyè mwa an Ayiti e li te ale nan prizon. avèk chaj kòm kwa li vyole règ imigrasyon peyi a paske li te pase sou lanmè, li te pase de manyè ilegal. So desizyon sa li pran pou yo otorize l ekstrade vè Miyami nan eta Florid Ozetazini, li vini aprè plizyè semèn, pou m pa di yon mwa depi ke. te deja genyen on demand konsa ki te fòmile bò kote otorite lajistis amerikèn yo ki te swete ke John Joel Joseph li menm li te rantre Ozetazini. N ap raple peyi blan meriken pran ankèt sa an men e Genyen plizyè moun ke yo arete, gen divès odisyon ki fèt. N ap raple Palacios li lòt bò a, genyen Rodolphe Jean ki lòt bò a e ansyen senatè John Joël Joseph pral vin ranfòse lis la k pral fè twazyèm sispèk kle ki pral genyen pou vini Ozetazini. Alò, jounal Miami Herald ki anonse nouvèl la, Li te eseye rantre an kontak avèk otorite yo nan lajistis pa bò isit Ozetazini, pa t genyen okenn reyaksyon, yo pa t jwenn okenn kòmantè sou sa. Donk sa pou moun kenbe, genyen yon tribinal nan Jamayik ki otorize pou John Joel Joseph ekstrade Ozetazini, sa ki ta vle di peyi blan meriken pran ankèt sa vrèman, men sa pral fè twazyèm sispèk ke ap genyen sou teritwa yo a. E kisa fanmi an devni puiske n konnen yo te arete madanm ni ak yon pitit li sou teritwa la? Il tètè kestyon pou yo te deside eske y ap rete nan peyi a puiske yo te yo te fè azil, yo te fè yon demand dazil. E finalman kisa ki ki deside? Efektivman, sou ka fanmi ansyen senatè Lwès John Joel Joseph, Ebyen genyen yon trè movèz nouvèl pou fanmi an, e jounal Jamayiken Jomeca Observer anonse ke e otorite imigrasyon yo nan peyi Jamayik yo refize demand dazil ke madan John Joel Joseph avèk 2 pitit li yo te fòmile. Alò, Madan John Joël Joseph, li te fòmile demand sa a, li te fè konnen ke li p ap santi l an sekirite si l tounen ann Ayiti. Madam Edumé te fè konnen ke si li vini nan peyi a, li kapab sibi vyolans pa rapò avèk tout sa ki genyen apre asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Ebyen, avoka fanmi an ki se Donau Martins, Li fè revelasyon sa yo yè jedi a menm jan avèk anons ekstradisyon an. Ebyen li di ke lakou a mande pou estati refijye ke madan John te mande a pou yo refize l e ministè lajistis ap genyen e pou li menm pou li pran dènye desizyon an nan pwosesis sa. Avoka a di ke li pral fè apèl de desizyon an e li genyen 7 jou o total pou li fè sa. Donk, avoka a deja li deja ap kritike desizyon sa, li di si pa gen ankenn moun ki ka konsidere kòm refijye, si li pran ka sa ki se ka madan ansyen senatè a, Ki lòt moun ankò k pral genyen stati refijye an Jamayik? Donk, avoka a li menm devan tribinal li te rale tout agiman li, tout kritè pou li montre ke madan John Joël Joseph avèk pitit li yo, yo elijib pou yo kapab jwenn stati refijye, sa ta vle di pou yo ta ba yo azil. Donk, mèt Martine di li espere ke ministè a pral pran. an konsiderasyon demand ke l fè yo, rekou ke li pral fè yo, yon fason pou yo kapab rekonsidere ka Madam Edumé ki se madan John Joël Joseph. Donk lenfòmasyon se ki sa l ye, madan John Joël Joseph a tout pitit li ki te mande azil o Jamayik, otorite yo refize demand sa.